Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kaw pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Deja trè bòn semèn nan nòtre kompanyi, jou yo ap mache, pa rete anyen ankò pou ke ane 2021 an pati. Ale ane 2021. Maten an la a nou vini avèk yon emisyon trè trè trè koul. Trè koul, on va parler de mizik, laktyalite politik, kesyon bandi nan peyi Dayiti, donk n ap fè yon veritable melting pot e kesyon imanitè tou. Dabò fòk mwen di nou ke an 2020 te gen yon artist, yon artist evanjelik ki fè yon mizik ki di ekoute sa va chanje an 2021. Bondye pral chanje bagay yo e nou gen espwa ke sa pral chanje. Une petite promotion pour cette chanson, un an aprè, ben finalman anyen pa chanje. Ann tande Pachou piblisite atravè mizik sa. 2021 se yon ane liberasyon. Pou tout moun ki mache dwat. Moun ki fè bagay ki mal, Bondye ap fè w peye sòsyè. Bon mezanmi nan emisyon jodi a map pwofite poum kapab remèsye piblikman yon zanmi. Yon zanmi ki se timoun geto parèy mwen. Yon zanmi ki li menm gen chans kite geto a ki al viv aletranje. Men ki konnen tout reyalite yo tou. Yon zanmi lè li te Ayiti ki te konn fè mizik e lè l rive lotbò a tou paske mizik se pasyon l, li toujou kontinye fè mizik. Dènyeman nou te gen chans tande yon ti baay. Ok e fòm di nou ke genyen yon mizik la alò video mizik lan li ap prepare aparaman nou pral jwenn yon ti bagay men jis avan banm ba nou gade yon ti bagay atravè video mizik li a. Mesye ki sa nap fè ayiti menm mwen gen 3 frè men m gen zam la m gen lajan yo la nou vlel ou sa nou pa vlel nou vlel bon mesye nou konnen gen 3 pa fonksyone san kòb san zam pa gen problèm non. Yow zonbi men sa w panse men pa gen enterè pou n al distribiye kòb ak zam nan geto a non men sa w panse men. Mesye jamè nèg geto inosan nap vire dyòl zam nan sou nèg yo. Ebyen ok pa gen danje non. Et maintenant, c'est le temps d'écouter encore une fois la chanson produite par Alex George, mon ami, qui dit négio méchant en pile dans pays ça, surtout li pa lòt ke Alix paske nan ti sa lap fè kòm aktivite li toujou panse avè nou mansyèlman se pa m ta kapab di par le fèt ke l konnen se yon obligasyon non men li fè l par jenerozite epi le fèt ke li fè yon bagay par jenerozite ebyen sa vin prèske rantre nan kad obligasyon mansyèl paske depi w wè mwa a rive ebyen Alix nous appelle pour nous dire, ben écoutez, nou mèt fon ti poze wi, nap fè ba yo. Antouka mèsi. E nap pwofite remèsye tout moun ki nan dyaspora, moun ki toujou fè anpil efò pou kapab ede nou vanse. Brèf, e fòk nou di ke fineray moun yo. ki boule nan gaz nan zòn Okap la, ebyen fò n di ke fineray sa yo pwograme pou le mardi 21 desanm 2021 ok e m kwè gen yon premye enfòmasyon ki te fè kwè se te dimanch 19 ebyen fineray sa yo se pou mardi 21 desanm fò n di byen ke Okap kounya depi moun yo wè yon kamyon gaz ap pase ebyen moun yo kouri yo pa rete pre. Se nan sans sa genyen Ernst Mezamour ansanm avèk Pascal Adrien ebyen ki yo menm pote kichòy bay lopital Justinien nan Kap-Ayisyen e yo fè inisyativ sila a se gras ak sipò Claude Joseph. Nou konnen lopital Justinien an te debòde aprè tout pwoblèm sa yo ebyen moun sa yo menm yo pote sekou yo bay responsab yo nan lopital sila a e n ap envite w Tande gade Pascal Adrien puis Ernst mes amours ki tap pale konsa. Genyen pa mwen de 240 bwat de kit medikal ke nou pote e m kapab di ke e mwen menm e Ernst mes amours e Afush Nord nou te ini vwa nou, efò nou, volonte nou ansanm pou ke jodi a distribisyon sa rive posib. Nou panse ke se yon jès trè senbolik ki montre ke nou solidè pa rapò a sa k rive a. Ekip medikal sa yo sètènman y ap pèmèt ke pèsonèl medikal la li kontinye sèvi non sèlman moun ki te blese yo men lòt moun ki gen nesesite lè yo vini pou yo jwenn swen ki apwopriye pa rapò a kèlkeswa domaj, kèlkeswa pwoblèm ki ta va rive. Donk nou panse ke li ekstrèmman enpòtan tou pou nou salye efò ou ankò elan de jenewozite zanmi nou Doktè Claude Joseph lè evenman an te pase a li te rele m li te rele Ernst Mes Amours li te rele Afush e se dabò gras a elan de jenewozite sa ke nou menm nou benefisye de ansanm de kit medikal sa yo pou ke nou distribiye Okap Ayisyen. Nou se pitit Okap. Nou renmen Okap anpil. Li ekstrèmman enpòtan lè yon dram pase pou se pa sèlman pale ke nou pale, men n te vle jodi a aji pou n di moun yo nou ansanm avèk yo, nou konprann doulè yo, e sa s on debi, gen anpil, anpil, anpil lòt aksyon ankò ke ansanm, mwen menm Pascale Adrien, Ernst Mes Amours e Afouch Nord, n a va genyen pou nou kontinye poze non sèlman nan kad dram ki te rive a, men pa rapò a lòt bezwen ki fè santi yo non sèlman Okap, men nan diferan lòt komin anndan depatman an. Jodi a la nou nan lopital inivèsitè Justinien nan kad solidarite nou vin pote avèk lopital la swit a dram ki te pase nan semèn nan. Nou konnen kòman sitiyasyon lopital la li menm li vrèman difisil e ke pa gen ase de materyèl pou pran swen tout moun ki te brule yo avèk lòt moun ki nan bezwen, nou menm nou akonpanye de mesye Pascal Adrien e Erdy Mes Amours pou nou bay solidarite nou a viktim yo. Materyèl ki nan bwat yo, nan bwat yo genyen twal gaz, genyen gan, kit yo gen anpil bagay nan yo, genyen blouz pou medsen yo, genyen sewòm, gen anpil lòt bagay nou konnen yo ta ka bezwen. Se yon elan de solidarite ki n degaje atravè le Departement du Nord. Imedyatman dram nan te pase nan vil Okap, pèsonèlman mwen menm ke m te la, Epi n te kòmanse fè dè kout fil, chache konnen ki moun nou gen nan fil medikal la, ki ka ede n jwenn yon seri de kit sanitè pou kapab vini an èd a moun pa nou yo, zanmi n, frè n, sè n, ki sanse e yon bon kantite pèdi lavi yo, men yon bon kou tou lopital. Yo epapiye atravè lè sant ospitalye nan le departement du Nord, ke swa Milo, E plizyè nan yo Ench, gen nan yo ki Belè, e Gran Rivyè, Kap Ayisyen, men n konnen gen pwoblèm de materyèl. Vwala poukwa n te defonse n avèk sipò ansyen premye minis lan, Claude Joseph, ki se zanmi n plis pase 24 tran, nou kolabore ansanm, li te reponn a demand ke n te fè l, epi vwala poukwa jodi a nou la, nan sant ospitalye a dan le Nò, kote ke nou fè yon distribisyon plis pase 240 bwat ki genyen materyèl ki pwal desèvi Non sèlman moun ki te viktim de dram nan, men egalman d'autres matériels ka prete an sipò a lopital la, e m panse ke dans les à venir, il va y avoir d'autres supports ke n ap eseye kontribye e justement pou kab kenbe lopital la oubyen lòt sant ospital dans le Nord vivan pou yo kontinye bay swen a moun ki merite swen. Antouka gen yon bòn nouvèl wi la, la bonne nouvelle c'est que yo libere pwofesè Jean Raoul Monplaisir ak Roberto Bien-Aimé. Aprè plizyè jou sekestrasyon ravisè yo deside libere 2 pwofesè fakilte syans nan UEH nan sware dimanch 19 desanm 2021 an. Ansyen minis travo piblik, enjenyè Joiséus Nader bay detay sou liberasyon pwofesè Jean Raoul Monplaisir ak Roberto Bien-Aimé nan sware 19 desanm 2021 an san li pa bay detay sou vèsman ki bay kòm ranson. nan praple de professeur fakulté Sayo, anleve nan dat 13 Desembre passe a de enleveman ki edinye dekana fakulté si la. Il y a un petit dossier culturel pour vous juste avant de traverser dans la page internationale parce que j'ai l'impression que ça son miracle. Apparemment parce que quelqu'un qui est devenu président à 35 ans. Ça t'est arrivé, oui, parce que quoi, euh, et chef gouvernement, c'est un ancien chef gouvernement Autriche et monsieur Tegen 34 ans. N'a venu sous dossier ça. N'en fait émission si là juste après information que nous prenons là sous question culturelle chanteuse haïtienne Rachel Guillaume, élue meilleure artiste de la diaspora à Abidjan. Abidjan se la kapital de Kot Divwar. Briyant chantez ayisyèn Rutshelle Guillaume ranpòte 19 desanm 2021 le pri Meyè Artist de la Dyaspora aux African Talent Awards 2021. Seremoni remiz pri sa dewoule nan Abidjan, nan Kot Divwa e se yon reprezantan atis la an Kot Divwa, Diego Siani ki resevwa distenksyon sila nan non Rutshelle Guillaume. Rutshelle Guillaume. ki li menm ap onore plizyè kontra, notaman nan peyi Etazini nan kad pwomosyon nouvèl albòm ni an. Se sa ki jistifye absans li nan dat 19 desanm nan nan Kot Divwa, daprè youn nan pwòch Rutshelle Guillaume. Akote mizik, Rutshelle Guillaume se tou yon antreprenè ki lanse nan dat 10 desanm 2020 yon liy pwodui bote ki rele RG Luxe Beauty. Roby Sugar beat Berry Berry Flirt Adore You Nougat Baby Doll se non pwodui bote sa yo Rutshelle Guillaume ap vann pou kolye la on l'appelle business woman Antouka bravo Rutshelle. Et puis, euh, succès continue. Bref, on va passer à cette actualité internationale. Juste avant de refermer cette édition d'information pour vous, eh bien, Fon dit que hmm, Gabriel Boric. Est-ce qu'on est capable de dire Boric? Parce que ben, je vois que c'est Boric. Eh bien, à 35 ans, Cast. Nan dat 20 desanm 2021 an, Boric, 35 an, li vin pi jèn prezidan istwa peyi Chili. L ap pran fonksyon nan dat 11 mas e l ap ranplase konsèvatè Sebastián Piñera. Li fèt nan vil meridyonal Punta Arenas, a anviwon 3 mil kilomèt nan sid Santiago. Boric gen batay la sou pwopozisyon òd ak kontinwite neyoliberal Anfas li, CAST t ap pwopoze, avèk yon pwogram ki pwomèt pou kapab ale vè yon eta pwovidans. Depite e ansyen lidè etidyan, li gen laj minimòm pou kapab prezante nan prezidans peyi Chili. Li prezante a la prezidans pa kowalisyon Apruebo Dignidad ki regwoupe Fwon Laj, Li fè pati e pati kominis. Dezyèm tou la li atire soutyen tout pati centre gauche yo. Antouka, ankò yn fwa, sa pa rive anpil nan mond lan paske ra kelke dirijan ki yo menm aksede nan gwo pòs sa yo nan ti laj. Nou gen yon egzanp pa bò lakay, je kwak se Jean Bertrand Aristide, Emmanuel Macron, prezidan peyi Lafrans, A 38 ans ebyen mentenan se le tou du chili ebyen pou gen yon nèg ki li menm prezidan a 35 lane. Sa te ka rive nan peyi dayiti pou yon jèn prezidan a 35 ans men nan peyi dayiti granmoun rat do kale yo pa ba nou chans nou pap ka rive Paske wap gade pou wè nèg kap fè politik nan peyi dayiti yo, se 2 nèg ki la depi iks tan, epi yo kontinye ap bay pwoblèm sou tèren an, se yo menm ki pou toujou la. Nèg la gen 70 zan li bezwen minis, li bezwen tout yon seri de bagay. M pa gen pwoblèm non, yon nèg a 70 zan ou ka minis, men Kesyon politik la bay ti jèn yo devan paske ann imajine yon nèg ki fin fè klase a 18 an, nèg la al nan lekòl de dwa, a 22 zan nèg la avoka, si nèg la fè katran ap milite sa fè l 26 zan, imajine w nan katran ankò gen anpil bagay ki ka fèt sa vle di nèg la te kapab prezidan a 30 an. Men ekoute nèg isi pap bay chans antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou di a ke vou apresye le travay pi aprè kèskon di a la pwochèn.